Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ekoute byen si vou fèt un klik sur sète chèn izo vilaj de dye ou pap wè anyen nou sòm le 14 avril 2023 vandredi 14 avril 2023 alò nap salye tout moun ki pran yon atachman tout afè enfayibl pou chanèl sila. Eh bien j'ai vu quelques video men kont lan ki gen a wè ak izo vilaj de Dye a m pa wè li mwen wè pa egzanp video RL prod mwen wè video ze pekenyo euh mwen wè tèt pa dwat eh men apre sa m pa wè kont izo vilaj de Dye a eh bien. Izo pèdi chanèl YouTube li a. Gen plizyè kesyon nèg kapab poze pa egzanp sou dosye sa pou di ke kès ki sè pase o jist. Sa kapab rive ke se YouTube ki pran yon desizyon pa rapò ak yon seri de imaj. Men ekoute brèf, m panse ke nou pa la. Paske si te gen yon seri de imaj pou ke YouTube ta pran de desizyon, li ta pran. byen avan. Paske nan dènye video ki sòti la yo se video kote nèg yo ap enjoy yo, fanm gwo dada kap danse patati patata. Sa se youn. Mizik ki gen rapò ak vyolans. Non. Paske gen anpil nèg la ki nan sektè drill lan, ebyen mizik yo chaje avèk vyolans. Se de nèg ki ap preche vyolans. Sa se grenn bagay. Dezyèm bagay. Sa kapab rive ke Izo Vilaj de Dye deside fèmen kont YouTube li a pou kapab kreye yon sòt de polemik, fè divèsyon, patati patata. On n'en est pas là paske kelken ki a 111 mil abone, li pap deside yon bon maten pou l antre nan lojik sila paske li te petèt pran plezi pou ap di, ben, ekoute, je ma plaque YouTube, sa fè mal a Theriel Thelus, sa fè mal a tant d'autres amis. Kounye a la a, ann al nan rezon valab la. Paramèt mwen kwè ladan l lan. Izo pèdi kont sa a, ebyen, se kapab yon seri de nèg ki bon nan domèn nan, paske pa bliye, gen yon pakèt bagay m panse ke Youtube Fòk li antre nan lojik sa yo pou l pwoteje kont moun. M pa gen ankenn pwoblèm avèk si yon nèg ou pran yon videyo yon nèg, obou de twa strike, sa ki rele strike la se lè ou pran katon wouj, moun nan di YouTube pou l efase videyo l la sou chanèl ou a. Imedyatman YouTube fè sa, sa vle di ou pran yon katon wouj. E si ou resevwa twa katon wouj, kont ou an li siprime kareman. Yo gon delè yo ba ou, si youn nan moun sa yo pa mande YouTube pou l leve sanksyon an sa vle di o bou de yon mwa ou 90 jou konsa kont ou an ap siprime nèt ou pèdi l. Dezyèm bagay, si YouTube li menm li ba w 3 avètisman pou non respè a la kominote sa vle di ou mete yon videyo k chokant ki pa bon YouTube efase l li menm. Sa vle di si sa rive pandan 3 fwa ebyen ou pèdi chanèl ou a. Jiske la mwen pa gen pwoblèm. Men ekoute yon gwoup de nèg sa map di a valab pou tout lòt moun. Yon gwoup de nèg pa ka chita pou yo di kont sa pou yo mande youtube pou report li. Tankou jan nèg Carel yo te fè pou yon seri de chèn ki tap bay enfòmasyon. Lè lanmò mikaben sa mezanmi fòk chèn yo kapab pwoteje tou donk youtube twò lage bay sa vle di si gen 10 nèg la ki antre nan yon lojik la yo di yo pral ripòt yon chanèl ebyen sa w tande a la a ou pran bwa kale sa a m panse ke youtube paka chwazi fè l. Si pa egzanp ou gon videyo ke ou te filme, pa le senple fè ke ou te kanpe menm kote avèk yon nèg ki ap fè videyo sa, lè ou mete l sou chanèl ou, lòt nèg sa ki te kanpe menm kote avèk ou estime ke videyo sa se videyo pa l, li kapab reklame l o pwen menm pou ba ou yon strayk. Se pa nòmal YouTube. Se pa nòmal. M panse ke fòk gon seri de mezi nou travay sou yo. Pou omwen lè yon nèg gon YouTube ou pa fristre. Gon grenn bagay ki gen la. Tout ti jèn ki gen YouTube chak maten lè yo leve tèt yo cho. Lè yo jwenn yon mesaj Gmail tèt yo cho paske yo pa konnen kisa k pase, kisa YouTube fè. Fò m di nou byen ke ebyen nan ka sa a se ta kapab yon gwoup moun ki yo menm mande pou ripòt Izo. e paramèt sa m mete li a 99 pousan. Paramèt kote se Izo ki ta antre nan lojik pou fè divèsyon an, mwen mete li a 1 pousan. Konpwene, Izo pran kou. Izo pran kou. Paske kounye a la, gen pakèt nèg ki pral bat lestomak yo k ap kontan. Pa egzanp, lè w pran yon nèg tankou Teriel Telus, kontan. Morvan Jhon Kòlèm, kontan anpil lòt nèg ki nan sektè la m kwè ba marasa kontan anpil lòt moun kontan mwen gen yon analiz m ap fè m pa anvi fè l m ap fè li atravè yon post ou byen sou stati m paske dabitid kan je fè de komantè konsènan le gang zame Se a rekòmanse. Izo te batay lontan. Izo te gen yon kont. Lè Izo potko gen 1000 abone, se te de ptit videyo kote li ap pale li mete sou li. Videyo sa yo, m ap swiv byen, yo kòmanse fè de 300 vyou, yo kòmanse fè 1000 vyou. Apre sa Izo mete brenn. li kòmanse fè mizik. Imedyatman l kòmanse fè mizik, chèn nan kòmanse pran. Se fwa pase a la a, chèn sa a, li vin 100 ka. Sa vle di 100 mil abone. Nan moman kont lan fèmen an, m kwè li a 111 oubyen 112 mil moun. ki tap swiv li. E, eske Izo pral fon lòt kont? On se pa. Eske Izo ap kanpe la pou l pa fè mizik ankò? On se pa. Tout bagay depann de Izo. vilaj de Dye. La suite de l'actualité et on va revenir pou boucle. M salye w Gary, m salye David nou abitye rankontre, m salye pèp ayisyen kap tande m, patikilyèman sendikalis yo ak transpòtè yo ki ap mopte le syèl pa do nan yon vas konplo ki fabrike pa leta ayisyen e kèlke manm de sektè prive a ki a tou pri vle dekapitalize yo, dekòstòme de fil fare yo, e nou zòt kòm aktè, nou ame nou de kouraj pou nou pote de klarifikasyon e pou pèmèt nou edifye oditwa Scoop FM nan. Pèp Ayisyen alawonn badè! Ke ki sa ou rele konplo de leta ayisyen? Li konplo de leta ayisyen paske yon pwodwi osi stratejik e enpòtan ki se gaz, li pa ka nan tchòbòl kote li. Mwen raple mwen te vin nan Scoop, men m ap pale depi fen 2020 sou dosye sa a, lè mwen tande rimè li ta pral liberalize mache. Nosyon sa a depi ou wè liberalizasyon ou wè son apwòch monolistik, sa vle di mache a totalman monopolize. E de fèt nou pa dakò l paske pwodui a stratejik lenpòtan e Leta ayisyen pa gen kapasite pou l regularize mache a pou l kontrekare Moun k ap detounen atansyon moun oubyen fè de dezòd. An septanm 2021, li pou chè Ariel Henry kòm premye minis, gouvènman pa l la fè konsomasyon total sou liberalizasyon. Mache a liberalize. Sa vle di Leta nan le tan te gen kontwòl mache a totalman e li pa gen kontwòl li a kounye. E yo pral lanse apèl dòf de kout dire e lè sa p ap gen aktè entènasyonal ladan l. Li pral gen 5 gwo potanta gang nan peyi a, ki se Dilasa, Nasyonal, ki se Bandari, Sou pou vil pi bèl, ki se K-Penvens, Kapital, ki se DNC, ki se Gwo Kimatzu. E ladan yo, etid yo montre trè klè, gen 2 gwo konpayi ki gen 78 pousan mache a, lòt 3 ti piti yo gen 22. Donk kòm mache gaz la se pa yon mache inilateral li ye, oubyen li mi wo mi ba, Tout moun achte menm pri sou latè. Gen 2 mache ki pi pwisan sou tè a. Youn rele le Brent, se le mache ewopeyen, lòt la rele WTI ou le le West Texas Median, le mache nò ameriken. E se ladann Ayiti achte. E mwen men di sa, nan chak entèvansyon m ap fè nan radyo, lè y envite m, mwen di. Eske pri yo fiks? Non. Le Platts, se varyasyon entènasyonal la k fèt sou Platts la. Pa egzanp, yè l ta 85 dola 35, kòm s on mache bous li ye, Li varye de tan zawot, e se lè jounen an fini ou konn a ki pri l ap rete. Mwen menm kòm jèn gason antreprenè alafwa, m ankouraje pou plis moun gen kòb ki nan antrepriz. Men m pa dakò tou lè Leta kite tèren osi lib epi dezòd yo kontinye ap galvode sou teritwa. Eske David ou gen objeksyon pa rapò a analiz ke Anderson te fè a? E efektivman se yon bagay ki twòp enpòtan, e pou mwen menm se yon kesyon de sekirite piblik. Gaz la ye. Se yon kesyon de sekirite piblik an menm tit ke nenpòt ki bagay. Ou pa ka ap e monte desann chak jou wap goumen wap mande si wap jwenn gaz nan ponp, lè w rive nan ponp se goumen se kout bokit. Gen endistri k pa ka jwenn gaz, k ap achte gaz o pri fò. Li totalman pa nòmal. Mentnan e Jacques Anderson Desroches tou pale de e leta te toujou gen kontwòl gaz la. Donk, depi lò sa a, konpani sa yo te toujou ap kòmande gaz. Se yo ki te toujou kòmande gaz yo. E, lè gaz la antre, se Ministè Finans ak Ministè Komès ki prepare structure de prix a par rapport à prix d'achat a e yo kalkile tout taks ke Leta dwe pèsevwa, tout benefis ke konpani yo dwe pèsevwa e tout benefis ke distribitè yo, stasyon gaz yo, dwe pèsevwa. Donk, e, m pa ka di, m pa ka di ke e, Leta. e fè yon move bagay oubyen yon bon bagay lè li kite l antyèman nan men sektè prive a. Men il faut dire que anvan se konsa l te ye. Lè Petro Caribe a vini, du fait que Petro Caribe e 40 pou san gaz la te peye apre 3 mwa, ke yo te peye Venezuela apre 3 mwa, e 60 pou san te finanse sou 20 tan, e ki te pèmèt ke gen des activités de, ki te pre, ke kòb la te prevwa pou fè des activités de devlòpman. A se moman leta te pran kontwòl gaz la ankò. Depi apre Petwo Karibe e yo retounen nan men sektè prive, bmpad t fè l pandan yon sèten tan, lè l wè l paka mache pou li, li gen menm pwoblèm ke sektè prive a genyen an, e yo retounen patat chod la nan men sektè prive a. Paske si M klè, m panse ke, m panse, m panse ke, eskize m wi Gary, m panse ke si l te tèlman bon pou BM pa, li t ap kenbe l. Men kisa k fè ou di se yon patat chod li ye, puiske anpil moun estime ke sektè sa se yon sektè kote gen anpil kòb k ap brase ladan l? E, paske depi 2020, sitiyasyon an chanje. Sa k chanje a? Sa k chanje a se ke, m gen de papye devan m la ki se, Structure des prix des produits pétroliers. Structure des prix a se. ministè finans ak ministè komès ki prepare l. Anvan 2020, strikti dè pri a ke m ap gade la te gen 2 kolòn. Li te gen yon kolòn an dola, li te gen yon kolòn an goud. La, aktyèlman, strikti dè pri depi 2020, e sou prezidan, defen prezidan Jovenel, minis Boisvert te minis finans, jiska prezan, yo chanje dòn nan e yo enstore yon nouvèl strikti de pri. ke fò ta envite mesye konpayi petwolye yon lè pou yo baw plis eksplikasyon sou pwoblèm de kòmand yo. Mwen menm pwoblèm prensipal pam kounye an la se ke lè nou kòmande gaz yo reponn nou ke ou kòmande gaz nan men konpayi yo, nan men 5 konpayi ke Jacques Anderson de Roche site yo, Dinasa, Kimazou, Bandari, Capinvest epi Capital. Lè nou kòmande gaz la yo reponn nou Se swa yo pa genyen l, oubyen ke li an rasyonman, men la prèv se ke yon konpani, yon stasyon gaz ki konn ap fè 100 mil galon le mwa, apèn si l ka fè 10, 15 mil galon kounye a. Pou ki sa yo pa gen gaz la? Paske konpani an pa ba yo l. Paske konpani an di l li pa genyen. Konpani an? Konpani an di yo ke li pa gen gaz. Men, E map mennen w kote w pat janm swete nan vi. Mwen te vin nan emisyon ici an 2018. Wè an 2018. Pou yo menm. Mwen avè w. Misye tante fè l li bay rezilta w wè l bay la. E lè l fin fè li. Donk li menm li ap aji de manyè mano militari. Paske l konprann sektè a. E li ka yon bon maten l ka leve l chavire l. E pi sektè a tounen an fas li. Jodi a sak gen. Gen 2 eleman fondamantal. Nan siksipwi David ap pale a. Gen 3 tip de benefis nan Gaza. Maten m di 4. E nou kap fè kòb la san l pa mete yon goud deyò. Men se dwa l, se sa l ye, devwa l se prelve taks pou benefis popilasyon. Leta fè kòb. Men kounye a, men sa k fondamantal. Le plaks entènasyonal, menm jan Etazini achte l, menm jan Ayiti achte l. An nou ka gade vè 5 dola 35, si n ta pran premye baze yo dola 20. M ap di de tèm David trè konnen ou pa konnen. M ap di de tèm trè teknik. Ann di 1 dola fèt pa 42 galon, sa pa 8 dola 50, ann di 95, 93, sa pri gaz la ap fini pou livrezon ann Ayiti, l ap fini a 95 dola. 95 dola. Lè w lè w miltipliye li, ou divize l pa nonb, pa 42 galon, l ap ba w antre gimè 400 goud. Gaz la livre sou peyi a. Lè gaz la livre nan pri sa a, sa vle di, sa vle gen yon tèm ayisyen rele li plat. Sa vle di pri flat sa. Pou w pwobite tou, olye w di 400 goud la, mete l nan dola ameriken. Li livre an dola ameriken? Li livre an dola ameriken? 2 dola 76 konsa. 2 dola 76. Donk li livre an Ayiti. Li rive? Li rive sou teritwa nasyonal la. Kounye a lè l rive, gaz la se yon pwodui ki rive kounye a, gaz la pral rive chè mezire l. Kounye a leta di, m pral met taks. 2, 76. Dwàn atis fikse varyab, leta pral gade, li pral gade valè yon taks de dwàn. An atandan l fikse maj de pwofi pou enpòtatè, maj de pwofi pou distribitè a, Non, se, se, e lè mwen tande sa pou kanpe machin nan, non, wi, fò m kanpe l, fò m kanpe l menm paske e, e, pa bliye mwen menm se popilasyon an. Pa gen pwoblèm, ok dakò. Mennan, lè gaz la rive, leta fin met taks etsetera, de 76, li met taks, kòb pou, li pran kòb pa li, li mete kòb pou enpòtatè, kòb pou distribitè e pwopriyetè yo pral vann nan. Ki sa k rive ki fè gaz la oblije osi chè? Gen de rezon. Premye rezon an, se ke mwen te mwen te swete sigjere mande Leta plan de retrasabilite pwodui petrolye. Si David vann on ponp 500 galon, pa egzanp, kòm distribitè, donk fò l konn kote l ale, e nan men ki konpa nan men ki ponp l ale, nan ki zòn l ale, e kòman gaz la ekoule anndan ponp la. Kounye a, menm si yo fè 2 tankè adisyonèl, nou ta di, on tankè de a gen 10.000 galon, gen youn ki tou pre ak gen 25.000 galon. Lè y ap livre 9.000 galon nan tank la, 2.000 livre nan tank deyò a, 7.000 livre anndan. nan nwit, pri ofisyèl leta a se 570 goud, nan langaj ayisyen 114 dola, epi l vann menm gaz la 1000 goud. An n di l fè 86 dola benefis. Se 86 ou divize pa 100 mil? Pa 100 mil. Kòb sa a, se pou yon nèg, se yon kòb menm si se 3 zan nan yon ane pa t ka fè l. 2 zan nan yon ane pa t ka fè l. Kounye a konbyen pousantaj li fè anplis? Sa m ap di a, David kòm distribitè l pa nan men m. David ki fè ti. Moun kap vann nèg la pwopriyetè ponp lan? Non oh se oh e nèg mèt ponp la wi li gon nèg ki vann nan wi dizè onzè epi epi gaz ap vann map vin la m bezwen gaz m tande nan tout lari a pa gen gaz pa gen gaz wi bon zam fèm desann machte gaz la epi m fon ti ti lapòs wi m achte l mil sèt san senkann goud nan langaj ayisyen twa san senkann dola men David kòm distribitè se pa a pri sa yal vann gaz la kounya li vann li nan pri ponp la kounya mwen pa lakou. Mwen, ankò yn fwa, m pa m pa la pou m defann distribitè gaz. E lè m di distribitè gaz la, m ap pale de stasyon distribitè, de stasyon sèvis ki malonèt. M pa la pou m defann yo. M pa la non plis tou pou m kondane yon pwopriyetè oubyen yon jeran responsab yon stasyon desans ki an pwovens Tandiske l ap pase 10, 15, 20 barikad, l ap pase nan dè zòn de non dwa, epi lè gaz la rive, li reyalize, e pa li menm sèlman ki reyalize l, paske nou chonje byen sa k te rive Okay, te gen yon komisè de gouvèneman Okay ki te ki te sezi yon kamyon gaz, ki te mennen distribitè a nan tribinal eksetera. Men kounye an si w al Okay kounye an la, w ap sezi, w ap wè nan sèten ponp, gaz la ap vann pi chè ke pri leta mande a men men sak rive se ke sil pa vann konsa nan ponp lan nan pri sa lap vann a 1500 goud 2000 goud atè a atè a leta ki responsab leta ki responsab a plizyè pwendvi leta responsab paske li pa bay sekirite nan tout peyi a pou libre sikilasyon dè vi e dè byen. Pou gaz la rive se nèg la pa peye. Pou gaz rive, pou kola rive, pou farin rive, pou diri rive, pou tout bagay sa yo. Leta e le premye responsab. Mètnan, e nou vin, menm nan o nivo de, de, de disponibilite gaz la, ankò in fwa, Li trè difisil, ou nan pozisyon trè difisil. Paske lè map pale de pwoblèm distribitè a, m gen tandans vle rete nan pwoblèm pam nan. Men pwoblèm nan se ke, si m pa mansyone sa lòt nèg yo ap viv la, an palan de konpani petwolyè la, yo ka kontinye gen menm pwoblèm nan toujou. Epi mwen menm mwen pa janm jwenn gaz pou m vann. Epi tout stasyon se fèmen y ap fèmen. Kòm de fèt m wè yo fèmen. Kòm de fèt yo fèmen. Okap ayisyen. M wè tout stasyon fèmen nèt. E okap gen plizyè pwoblèm. Paske okap fò separe pwoblèm gaz la an 2 bagay. Ou fò separe l o pwendvi zòn metwopolitèn nan. E fò separe l o nivou pwovens yo. Pwovens yo menm menm sou transpò pou gaz la ta rive okap l ap koute 22 goud pa galon. Kòm transpò. Alòske strikti de pri a prevwa transpò pwovens pou 11 goud. Konbyen l te avan? Li kòmande gaz la. Li resevwa gaz, li resevwa gaz la an dola. Se pou sa m te mande Jacques Anderson Desroches fon ti, fon, pa, pa mete l a 400 goud. Mete l an dola. Paske ki sa k pral rive? Se Leta ayisyen ki pral deside a ki to dola ke l pral kalkile tout strikti de pri sa ke w wè devan m nan la a. Leta ayisyen deside l ap kalkile l, strikti de pri a, a tan kòb. La a, lè m ap gade strikti de pri bato ki antre le 15 mas la, m gen yon bato ki antre yè, m pa gen strikti de pri a, li poko fin etabli. Bato 15 mas la leta mete l a 156 goud pou yon dola ameriken. 156. 156 goud. Ki vin kalkile tout pri yo la, ki vin pèmèt ke dyezèl la vann 670 goud e leta fè prèske 120, 140 goud sou chak galon gaz. Pandan leta fè kòb sa sou chak galon gaz, konpani petwolyè la fè 32 goud. Stasyon gaz la fè 43 goud sou galon dyezèl la. Sa se fè 43 goud. 43 goud. Sa vle di konpayi an. Konpayi an fè 32 goud. Men 30, pou n ka fè lè kalkil senp, an di li kòmande gaz la a 3 dola ameriken. Kounye an la, to leta bay la 156 goud. Kote ou pral jwenn yon dola achte jodi a la a 156 goud. Donk konpayi an pral achte l a 165. 166 goud. Donk l ap pèdi 10 goud sou chak dola, sa fè 3 dola pri dacha a. Men lè l ap vann gaz la. 3 dola pri dacha a pa 10 goud, la l ba w 30 goud. Maj benefis pa l se 32 goud. Sa vle di li goute fè? Sa vle di li fè 2 goud. 2 goud. Egzakteman. E l gen frè doperasyon, li gen tout bagay. Ankò yon fwa, li difisil pou mwen pou m pale de yo. Men si yo pa p travay, mwen menm mwen fèmen. Si yo pa travay, si yo pa kòmande gaz la nan volim pou yo kòmande l la. Si nou pa resevwa gaz nan volim pou n resevwa l la, gaz la p ap antre nan ponp. Kèl è la nati reyèl di pwoblèm? Jack Henderson. Fache ak kont pèp la k bay pwoblèm. Sa vle di ou èske tan men, sa vle di èske ou mande pou leta repran kont. Sètènman. Ban m di w. Gaz la se biznis li ye. E David konnen sa m ap di a klè. Se biznis. Lè yon nonm ap fè biznis gaz la, met 20 dola deyò al te fè kòb sou li, se pa se pa dè pèt w al. Non. Donk kòman leta te gen relasyon ak sektè prive a nan le tan? Lè l vann nèg yo sou 90 jou pou yo peye, gen nèg ki gen 2 zan k pa janm peye. Jiska prezan gen dèt kwaze ant Leta e sektè prive. Yon enfòmasyon fò moun konnen. Bon m di w, Ministè Finans atravè Bank Santral li di l gen yon kou lwa pou mesye achte dola. Sètènman gen de konpayi la se pwopriyetè ponp yo ye e pou se pou bank yo ye. Gen de konpayi petwolye k pou bank. Egzanp, Capenvest se pou kapital bank. Dans le temps, Dina Sai pou Unibank. Dans le temps. Sa vle di, gen de konpayi petwolye. Kounye a l pa pou li ankò, li pou Bidyo. Non, gen de konpayi petwolye ki gen de rapò dirèkteman ak kesyon bank peyi a. Èske yo ka pran dola m depoze, dola w depoze, dola chak nèg depoze pou yo achte? M pa kwè. Si yo pran l demen maten m al mande, fò yo ban mwen l. Non, pa kapab. Pa gen l jodi a. Non, sa vle di fò l disponib pou m ta jwenn li. Men, kòm sistèm nan se yo k òganize l, Enben yo mete yon mwa avan yo mete nou nan yon kafou kote nou paka fè sa n vle. Menm si kòb la pou nou, n paka mande l. Bank santral di li gen li gen yon koulwa dola. Èske dola sa a pa disponib? Konbyen yo bay nèg yo pou yo achte? E konbyen acha entènasyonal la ye? Ban m di w jodi a gen yon kòmand ki fèt la a 125 mil baril. Sa bay 5 milyon 250 mil galon. Si n ta gen yon kon, yon konsomasyon. Anons direktè bnpb lòt moun fè. Donk an n di jodi a. Konsomasyon nou ta dwe gen sou peyi a pase yon kwasans eksponansyèl nan kesyon machin ak motosiklèt ak de antrepriz k ap kreye. An n di n kite plis ke yon milyon galon pa jou nou konsome. Plis ke yon milyon galon. Jodi a n klè, nou gen 5, 5 milyon 250 mil galon, sa bay yon konsomasyon 4 jou maksimòm, 4 jou edmi. Kounye a, an n di nou bezwen gaz pou 30 jou. An n di lanviwon 31 milyon a 32 milyon galon pa mwa. Donk sa vle di prèske prèske 700 mil epik, baril, ou bezwen pandan yon mwa k ap pèmèt ou gen kantite sa. Kote w ap jwenn kantite dola pou w achte l? Èske w gen kapasite tou pou stoke l? Dezyèm eleman, premye rapò k gen ant sektè prive ak Leta, li disproporsyonèl. Gon pwoblèm konfyans ant sektè prive ak Leta paske lè y achte, swa yo di Leta pa peye a tan, oubyen Leta di yo li dwe yo, li pa ba yo kòb la. Yo pa janm peye. Menm si yo di yo pa janm de yo kontinye menm diskisyon an. Menm deba ap kontinye ap fèt. E kriz dola ap kontinye ap pèsiste. Jodi a gen 2 fason moun rich an Ayiti. Se lè w nan gaz alè w nan spekilasyon dola. Wi. Richès peyi a rela li. Pa gen pwodiksyon, pa gen ekspòtasyon, gen se spekilasyon dola a. deja mete yon plan an branl, trè modile, pou kontinye dekapitalize popilasyon an. Ou santi se yon metodoloji ki etabli pou yo pran yon konrate, pou yo ka fè ajisteman. Enfòmasyon ofisyèl mwen genyen, gen de tantativ ki fèt ant Ministè Finans ak de moun ki nan sektè petwolye a pou yo gade si ta gen yon nouvèl ogmantasyon. Malerezman. Èske ou si? A. Gade, se gwa nèg k ap pale a rele Jak Andèson Denis. Non, tanpri. Ou pa sou. E sa k fè m mande sa. Ou pa sou. M mande èske ou si. Talè. M ap di de tantativ. Wi. Malerezman. Ou konnen mwen depi ou di sa m pa rele m ap. Non, de tantativ ki pa siksè. A ok. Menan lè m ap pale avè w la la, sa gaz la gen ladan l menm, jodi a gaz la p ap janm disponib. Ata, ata, poko pa di anyen. M poko M poko tande M poko tande M oblije di m poko tande M poko tande anyen sou afè ogmantasyon pri gaz. Eske disponibilite a gen pwoblèm? Disponibilite a wi gen pwoblèm disponibilite. Mwen di pap janm disponib. Pap janm disponib. E m panse ke M panse ke si estrikti de pri a rete jan l ye a si menm ministè finans sou lòd prezidan Jovenel ki te chanje estrikti de pri a, ki mete l jan l ye a la a, si menm minis finans lan pa chita pou travay sou yon amelyorasyon de estrikti de pri a, n ap toujou gen pwoblèm rekiran sa a de non disponibilite de gaz la. Nou fè yon reyinyon le 4 avril dènye avèk Ministè finans, Ministè komès, Premye minis Ariel Henry epi konpayi petwolyè yo avèk nou menm Anadip epi Anapwòs ki se yon asosyasyon sè. E swit a reyinyon sa a, gon komisyon ki monte, m pa fin twò renmen komisyon, paske m gon moun mwen ki te toujou di m komisyon pa chaj, e gon komisyon ki monte ki sipoze ofisyalize pou 2 bagay prensipal. Sa se premye pwen komisyon an se mekanik dajisteman otomatik de marj e dezyèm pwen komisyon an se yon kad règlemantè sou le sektè petwolye. Kad règlemantè la se sou li se sou li ke yo pwal travay pou yo wè ki ki e paske ministè minis finans lan gon agiman ke li ke li mete sou le tapi tou. Minis finans lan mete yon agiman sou le tapi ki di ke e e Le fèt ke gen yon bann stasyon kap konstwi enpe patou, se gato a kap vin pi piti ki fè ke tout moun ap pèdi lajan. E se, se, se pa antyèman fo, men an menm tan tou li pa, li pa fin vrè tou. Sa vle di kad règlemantè la, li ta sipoze e yon sòt de planifikasyon sou le lon tèm, de fason pèmanan, ki jan stasyon gaz ap konstwi e ki, ki jan ke y ap etabli yo. Banm di w yon bagay, m'en gade m wè yon nèg gen kòb, Misye fè kòb li, epi kèlkeswa manyè misye fè kòb li a, bon sa va enterese m pase e ba lajistis pou l wè l. Meyè fason pou misye konsolide pouvwa finansye l, se vann dola ak al nan ponp gaz, fè gaz. Ou wè nèg a chita sou yon ti chèz epi w wè l gen plizyè. Oubyen konstwi yon lotèl. Oubyen konstwi yon lotèl. Ki sa k pase? Eske sa minis finans lan di an, li pa gen omwen 60 pou san de verite ladan? Tout sektè dwe regile. Ou wè dosye kad règlemantè sa a se yon dosye k ap trennen depi 2012, 2013. E m chonje ke te gen yon dosye sa a desann nan Paleman an. Li gon senatè la repiblik ki pranl ki metel anba bral m kwaze avek li nan petyonvil la epi m dil bon m tande ou pran dosye kad règlemantè la epi ou kenbel li di an wi e ke kilè wap vin wèm m di ou pa m pa gen pou m vin wè w si w envite nou vin diskite wap envite nou vin diskite non ou pa vin wè paske gen kòb aa ou konprann non non e konsa non non dayè depi ou pale de palman non se se bon se gen pa gen paleman kounya la de tout fason gon kad règlemantè ki sou le tapi ki pou regile sektè petwolye a e n ap ankouraje pou l fèt tou pou sektè a vin pi transparan e vin pi klè pou tout operatè yo. Jacques Nelson ban mwen rezon fondasyon. Pap janm gen gaz paske gen 2 gen 2 rezon bon banm pran 2 eleman prensipal yo premyèman liberalizasyon mache a paske tout nèg yo gwo nèg tout nèg k fè sa yo vle yon dezòd jeneralize dezyèmman m ta ka di Donk sa vle di absans de leta absans de leta dezyèmman mache nwa a rapòte plis. Dakò, m konprann sa. Fò nou klè sou li. Wi. Premyèman la, m sot tande David se youn nan nèg mwen renmen tande. M sot, mwen m ap di l klè. Nou nan yon kontèks difisil, sètènman gen yon sèten delikatès. Nou konsyan peyi a katografi ak gang, nou konsyan gen bann pwoblèm ki genyen. Men li anòmal pou yon nèg tankou w, w ap fè de konsiderasyon sa yo pou w dakò pri gaz la vann nan ponp a pri l ap vann. Li di m gen 15 mil galon nèg ap ban m, n ap met 3 mil la fè moun pran liy, epi rès la n ap vann li nan koulwa n konn vann li an. Bon gade, m ap viv, m vi sa a wi. Mwen viv sa w ap di a wi. Fò nou klè sou li. Non, non, non, gade, sa w ap gade pa gen kontestasyon. Mwen viv li. Mwen viv li. Dayè, gen de ponp an pwovens, yo mete yon bagay apa, epi gen nèg k ap vin plen pou al vann nan lari. Ou menm sou la depi le maten wap ka fè gaz. Non ou pa ka fè gaz, pa gen gaz pou. Gary an chèche solisyon. Solisyon pou nou poze leta yon tab sektoryèl. Pou solisyon, tab sektoryèl. Premyèman mande leta pou l repran kontwòl mache a. Dezyèmman pou l mete yon plan de trasabilite sou kilti yo. Atan, atan, atan. Repran kontwòl mache a, èske ou pou? Mwen menm, sa nou menm nou bezwen nan distribisyon an, se ke lè nou plase kòmand nou, jan kontra a di nou l, ki di fò n resevwa gaz la ant 24 e 48 è 24 a 48 è nan Pòtoprens, 72 è nan pwovens, se sa a nou vle nou menm avèk de maj konfòtab ki ka pèmèt nou fè fas a frè doperasyon nou epi nou mete yon ti kòb nan pòch nou epi w amòti envestisman nou. Se sa n bezwen. M pa bezwen konn ki moun ki kòmande gaz la. Sa pa enterese m. Kontinye. Dezyèmman, n di Leta a, fò Leta fè yon plan de retrasabilite. Yo kontab strikteman sou mache a. Pou klè, lè yo vann gaz la yon kote, yo konn kote gaz la pral. Koule, kòman li koule. Kòman li koule. Twazyèmman, l ap pran mezi koyensitiv kont vagabon. Nan bann vagabon a kostim blan isit. De nèg la ka kostim blan kab rich. Katriyèmman, Leta pa vwaze mwayen ki disponib, paske gon entelektyèl ki di Leta te yon monopòl. Leta detantè monopòl de lavyolans ak viktim. Donk, de fèt, fò Leta garanti sekirite, byen, lavi ak moun. Donk, kote Leta? Nou an fas yon sitiyasyon esepsyonèl. Kote nou gen yon Ariel Henry, m pa konn ki teyori nan politik li etidye, oubyen ki konpòtman l gen la, pase m pa gen okenn vokabilè pou li. Okenn diksyonè pa gen ka tradui konpòtman pa l la. Sof nan langaj ayisyen, s on manfouben. Ki anyen pa anyen pou li. Sa a, se nou nan, nou nan, nou nan pèsepsyon popilè. Sètènman. Apwòch m sou gaz la, bon m pral montre w enpak li. Mwen m pa fè analiz nan wo nivo, m fè analiz atè, e sa k enterese m. Donk, lè m al gade pri pwodui petwolye yo parapò a enpak li genyen sou lavi moun yo, mwen di la e katastwòf. Ban m bon rezon senp. Gari, yon galon lwil jòn gen 5 galon nan langaj pa nou. Nan langaj ameriken yo di yon galon gen 3 lit 78. Li gen 180 glòs. Li te vann 1700 dola. Nou te konn vann bwòs la 10 dola. Ou pale de galon jòn yo? Galon jòn yo. Li vann pou 1800 dola. Jodi a l vann 2000 dola, bwòs la vann 15 dola. Lè lwil la fin vann, mèt lwil la fè 80 pousan benefis sou li an tèm denvestisman. Kiyès ki peye kou transpò a? Li di l sot peye bandi, li di l sot peye transpò a trè chè. Yo te konn pote galon lwil la pou li 20 dola, kounye a yo pote l 70 dola. Donk, ou tounen nan afè Leta ankò? Nan afè Leta m ap tounen wi. Kiyès ou konnen k ap peye pri a? Le gwo de la popilasyon. Ikonpri diri. M al nan sik menm jan. M al nan savon fab menm jan. M al nan de bagay de, de, mennaj yo bezwen mesye. Tèlmen, mesye, tèlmen, kounye a, tèlmen, tèlmen. Kouman nou vle, mesye, pou nan peyi kon sa, pou popilasyon an ap sibi bagay sa, e li pa gen lòt mwayen, li pa gen lòt mwayen, li pa gen lòt rekou. Li pa gen kòb, li pa gen travay, li gen ensekirite, kidnaping nan kò l. Mesye! Fòk nou fè yon bagay, fòk nou di yon bagay. Paske se pa sèlman pou gaz la pa disponib la non. Paske fòk gaz la vin disponib. Men disponiblite a, kote moun yo ap jwenn kòb pou yo peye mesye? Pwodui petwòl la se yon pwodui transvèsal. Li touche tout sosyete a nan tout konpatiman. Nenpòt nivo nan sosyete a frape. Èske gaz la ap disponib? Gari Mabry konfime l pap janm disponib. Ankò? Ankò. Depi leta pa pran kontwòl la. Bon m di w gason m, sa k atè a la gwo nèg. Ou wè apremidi a la, mwa david, Kòm David vini sou yon ang, se pwent azbèg la mwen. Tout kò azbèg lan nan dlo a. E kò azbèg la, si tèlman gen kote ki gen pikè, gen kote ki gen tou ladan l, si l gen malè moun t yo, l ap fè dega. E si nou pale de sa tou, gen risk? Non, gen gwo risk, enòm. E mwen raple m, nenpòt lè m vin la, l ap fè m sonje l, jodi a gaz la plizoumwen se Ayisyen ki la, konpayi petwolye isi yo ki nan enpòtasyon k ap kontwole l. Gen yon peryòd. Li te gen, li te gen, li te gen dega sou le plan jeopolitik. Te gen anbasadè an Ayiti ki t ap bay presyon, ki di konpayi lakay li kòmande, peyi, li gen, li gen 2 antrepriz la a ki la, ki nan sou peyi a, epi nou wè moun ap fè, moun ap fè rans. Ban m di w, Gary, ou vle w pa vle. Mò w pran, tande, mò w pran anpil prekosyon, papa. Donk, poukisa w pa pale de lang kolonyal la? epi pwoblèm nan pa ka jwenn solisyon. Menm se sa m pa ka konprann nan. Leta pa konprann. Yon movèz fwa, yon kote ki fè ke solisyon pa ka jwenn. E fòk solisyon jwenn si nou vle gaz retounen nan ponp. Fòk solisyon jwenn. Mwen menm m dakò pou gen plis nèg rich nan peyi a. Pase menm se jenn gason m ap, se antreprenè. Mwen dakò pou yo kreye djòb, pou gen stabilite politik. Men nan sa nou ye la David, gen de, mwen, men kòman m konprann pèp ayisyen. Se pa menm zombi sèlman. Se de moun ki pèdi tout mounite yo nèt. Yo dezimanize yo. Ayisyen ap viv menm rezi, menm sitiyasyon de reziyasyon pa ladan l. Li pi ba ke sa. Donk li leve jodi a l pa mouri, pa ko kidnape, l aksepte, li di l nan koulwa de lamò, l ap tann jou pa l la rive. E jodi a, ou jamè, Si pa gon bagay ki fèt David pita pap piti sèlman non pita lap disparèt. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vou apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.